E pandan nap remèsye tout zanmi, konpatriyòt nou yo e ki toujou rete konekte sou kanal sa nap di w mèsi pou fidelite w, mèsi pou konfyans e mèsi lefè ke ou fè chwa de nou pou enfòme w sou sa kap pase nan peyi Dayiti. Bon ann ale. Jodi a la a grenn pwen kap domine aktyalite a pou nou pa di ensekirite a men se yon avyon militè kanadyen enben ki li menm tap paweze sou tout tèritwa ayisyen an e pou mete kontwòl sou e lokalizasyon divès e baz bandi nan peyi a e gen ti lapli gen izo nan vilaj de dye e gen tou krisla nan ti bwa gen 4 san mawozo nan e kwadèboukè e ben abdou jodi a la avyon sa ki li menm tap paweze tout anlè a m tap fè virewon e ben anpil anpil anpil nèg kòmanse panike paske gen nèg ki di ke se e divès otorite E gouvènman kanadyen an ta sanksyone e se nèg sa yo yo ta vin pran eben medam e mesye nap diw se pa sa li ye eben se avyon sa a li menm ki tèlman gen kapasite pou lokalize divès e doke bagay e nou pou nou pale de e lakay bandi yo nan vilay de dye nou wè izo e selon enfòmasyon yo eben ki ta mete kamera e ki ta mete dwon hum. Enben jodi a la nap di w ke pa rapò avèk avyon militè sa ki li menm e donk e tap pran kontwòl mechan yo anba a e anpil nèg panike anpil nèg gen pwoblèm anpil nèg toumante nou pral envite w gen detay nan video sa genyen tou yon ansyen e polisyè pou nou pa di ansyen sekirite e èks prezidan pwovizwa Privert enben ki li menm ap pale la nou pral fè w tande sitwayen sa kap mete koze deyò e sèjousi nou wè E ansyen polisye, polisye an fonksyon, yo deside fòk yo dezabiye tout gwo palto nan pouvwa a e ki pa dwat tout nèg ki te konn fè yo pase mizè enben ansyen prezidan ansyen polisye sa ki e nou pral fè w tande k ap pale la a e gade l tou paske nou gen imaj e sitwayen an enben ki li menm pral ban nou detay ki pral mete koze deyò e ou menm wa kite kòmantè w anba videyo sa a paske tèlman nèg sa yo di koze. E nou pa gen bouch pou nou pale, donk se ou menm ka va tande e kite kòmantè w anba videyo a pou di nou kisa w panse de sa polisye sa li menm l ap di e menm sou dosye avyon militè sa a ki li menm se pou gouvènman kanadyen an k ap fè e donk e va e vyen sou tè peyi Dayiti a pou gen kontwòl kote e baz bandi yo yo menm yo lokalize. Antouka, bòn ekout tout moun, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Nou pati se su et sèten pou kounya la nou wè ke bandi yo gon mesaj ki lanse la. Bon e Jimmy nap rantre avek enfokmasyon sa kote depi. Sispann teworize popilasyon an lakoz yon avyon ki tap fè monte desann e poun pa di e nan syèl peyi Dayiti an e sa ki ta mete yon enkyetid total bò lakay mesye sa yo ki pa sispann Mete dèy nan mitan popilasyon an nou wè anbasadè peyi Kanada ki akredite an Ayiti an, Sebastien Carrière, fè konnen ke avyon sa a se yon avyon ki soti nan avyasyon wayal kanadyèn nan kap sirvole sou teritwa ayisyen an e li la pou l soutni tout efò Lapolis Anbasadè Kanada akredite an Ayiti an enfòme sou kont Twitter li ke avyon sirveyans CP-140 Aurora Avyasyon Wayal Kanadyèn nan ap opere aktyèlman odesi Dayiti nan lide pou kapab soutni tout efò Lapolis Nasyonal ap fèt nan lide pou kapab Retabli sekirite nan peyi an toujou, dapre diplomat kanadyen an, siveyans sa se yon lòt etap nan repons Kanada avèk kriz ayisyèn ki repoze sou anviwon 4 pilye, dyalòg politik enklizif, sanksyon, èd imanitè ak asistans sekiritè. Pi lwen, nou wè kote Sebastien Carrière, Li menm li ta endike pou sekirite operasyon epi manb avyasyon e wayal kanadyèn ki ta deja e deplwaye e sou sòl lan nou fè tout sak e depann e de nou pandan ke nap evite e fè lòt kòmantè nan kad misyon e sila kap fèt an kolaborasyon avèk yon akò gouvèneman ayisyen an pou fini daprè Gen yon posiba entèvansyon e militè pou fòs etranjè yo konn kote pou atake e mesye sa yo jodi a la, nou panse ke tout enkyetid ki te deja genyen kay e popilasyon an li ale apre Sébastien Ecarry an fin anonse ke avyon sa se yon avyon lame kanadyèn nan ki la yon fason pou kapab de konsè avèk lapolis nan lide pou mete e poun pa di pou sekirite kapab etabli nan e peyi a. Vwala, epi nou byen presize hein medam mesye, se jisteman se swit a peyi Kanada, sa vle di ke pa rapò a sanksyon ke nou wè ki te deja kòmanse yo la, donk peyi Kanada deside ale pli lwen. Nou wè de fason timidman e yo pat jann vle pran lidèchip dirèkteman de posibleman pou yo ta fè yon debakeman anndan peyi an pou yo al kontrekare gang yo, ebyen la Se sur et certain sa se yon demonstrasyon de fòs li, sa se yon demonstrasyon de lidèchip. Eske finalman peyi Kanada ap retounen sou desizyon l? Eske yap pran lidèchip e yon pwobableman atak kont mesye sa yo? Antouka, si se non, antouka yo pwouve ke se sa yap fè la. Yo pwouve ke se sa yap fè. E pi bon, ke yon moun ou pou, ke yon moun ou kont, mezanmi bagay yo vreman grav nan moman nap pale la. Mwen menm panse se sur et certain, M panse bon mwen menm m wè sa de fason pozitif e pa rapò a mesye gang sa yo nou wè jodi a menm ki fè plizyè kidnaping men e donk sa vle di ke kounye a la a pati de mentnan la e gen posibilite yo konn ki kote mesye yo ye bon eske yo pat kapab fè l avèk yon dron e nou konnen ke lè dron yo gen kapasite yo yo limite men. E pou kounya la Anderson kòman popilasyon an konprann sa avyon sa ki ap sikile anlè an la e ki ap patwouye sou tout zòn kote gang yo ye la? Bon e Jimmy e swit avèk enfòkmasyon sa ki pataje pa e diplomat kanadyen an nou kapab di e nou wè e rezo sosyo yo e yo menm sou bò pa yo Sa anflame nan kad reyaksyon k ap fèt nan kad dosye sila, nou wè anpil moun e ki pou e sa e k ap fèt la, pandan ke nou di anpil moun e ki pou an, pandan ke yo fè konnen si tout fwa e se yon bagay serye peyi Kanada li menm ap regle yo pou li, men e si se nan kad e demonstrasyon pou kontinye pase e popilasyon an e nan rizib, yo menm yo pa rantre e nan limay sa lè yo konnen jodi an la e lakoz operasyon militè peyi Larisi ap mennen an Ikrèn nan, enben nou wè Kanada avèk plizyè lòt peyi alye Ikrèn ta voye plizyè machin blende avèk lòt materyèl yon fason pou kapab kontrekare sòlda ris yo e nou wè daprè moun sa yo k ap reyaji atravè sosyal medya yo, yo fè konnen si tout fwa Kanada li. li menm ta vle vini nou an èd li kapab bay machin blende ki pi sofistike k ap ka reziste ak tout aso gang ame yo ankò yo kapab sipòte enstitisyon polisyè lan an materyèl pou n pa di mesye dam fòs lame Dayiti yo e jiska mentenan tou menm jan Nou deja di lan kote yon seri moun ki dezespere lakoz ensekirite kap taye banda nan peyi an yo fè konnen si tout fwa peyi e Kanada ap regle yon bagay serye yo pou sa e kap fèt la men ankò e gen kèk moun ki fè konnen jodi a la Kanada se nan betiz lap pase nou se e yon move tretman li kontinye bay e avèk e popilasyon ayisyèn nan lè yo konnen ki depans e kap fèt e pou Ikrèn lè yo konnen ki kantite machin blende yo voye e bay e peyi likrèn tandi ke jodia la yo vle fè w kwè e yo e avyon sa la e kap fè e vire won sou e anba syèl ayisyèn nan e se toujou e nan lide pou kapab e kontre kare e koze e banditism yo alò e nou menm sou bò pa nou Jimmy nou pa wè e kòman e li pral avyon sa e pral fè kontre kare e mesye dam bandi yo eske e si tout fwa pandan ke avyon sa ap patrouye e lè lan yo ta remake yon aksyon banditism. ap fèt, yo pral tire a bou pòtan, ou di mwens, ki lòt strateji e yo pral anplwaye, lè nou konnen anndan enstitisyon e polisyè lan jodi a la gen gwo van e divizyon ke e anpil e arestasyon nou wè ki fèt e dènye jou sa yo, se kèk e polisye ki pa vle kite popilasyon an livre avèk e li menm ki fè. Yo chwazi e arete e kèk nèg pou n pa di fouke, kèk nèg yo ta kenbe an flagrans e jodi a la nou ta renmen tou pou Sébastien Ecarrière bay e plis detay e lè li di konsa avyon militè sa la nan lide pou kapab e travay avèk lapolis toujou pou pèmèt Se kanmenm yon gwo enfo l ye pa rapò a avyon sa, se pa yon bagay nou wè tout tan anndan peyi a medam mesye sitou nan kad sa, avyon militè ki ap patwouye lè an la kounya la, se trè serye. Repran sa pou nou frè pa m, repran enfo an pou nou. Bon Jimmy pou moun ki apèn konekte avèk chanèl moun afè bon TV nap reprann enfòmasyon sa pandan Nou wè e a travè lopinyon piblik te gen anpil pale via avèk yon avyon kap fè monte desann e anba syèl e peyi e Dayiti an jodi a la e anbasadè peyi e Kanada an Ayiti an Sébastien Nard Carrière ki fè konnen avyon sila a soti nan avyasyon wayal kanadyèn nan kap sirvole sou teritwa ayisyen an li la poul soutni e tout efò lapolis toujou daprè anbasadè Kanada akredite An Ayiti, li enfòme sou kont Twitter li ke avyon e sirveyans CPE 140 Aurora e avyasyon Royal Air Canadian ap opere aktyèlman sou tè peyi Dayiti yon fason pou soutni efò lapolis nasyonal nan lide pou kapab retabli sekirite nan peyi a toujou e daprè anbasadè kanadyen an li fè konnen siveyans sa se yon lòt etap nan repons peyi Kanada avèk kriz ayisyèn nan ki repoze sou 4 pilye, dyalòg politik enklizif, sanksyon, èd imanitè ak asistans sekiritè e toujou e nan menm kad dosye sila anbasadè lan ki endike pou e sekirite operasyon avèk manb Avyasyon e Wayal e Kanadyèn yo ki ta deja deplwaye e sou sòl ayisyen an nou pa genyen kòmantè e nap fè nan kad e misyon sa men sèlman e sa ke e nou kapab di e misyon sa fèt an kolaborasyon avèk yon akò e gouvèneman ayisyen an pou fini nou wè kote e li fè konnen e CP 140 Aurora selon enfòmasyon diplomat la e founi se yon avyon e patwouy a long e pòte ki dote de yon otonomi e de vol enpresyonant avèk yon suit kaptè avanse ki konbine pou kapab fè yon platfòm siveyans trè efikas. Vwala, epi nan kad sanksyon yo, jan nou toujou di l, nou menm nou te apwouve sanksyon ke Kanada ap bay yo, e nou pa vle, nou pa vle nan rete negatif, paske m wè gen anpil moun ki ap ekri, kap ekri seri de bagay bon nou kapab konprann gen moun ki di ke si w wè yo vin la se pou vin vòlè min vin vòlè petwòl bon medam mesye fò nou pa bay tèt nou manti pa gen mèsi bokou nan peyi a ok pa gen moun kap vin ede w la san ke w pa bay yon bagay an retou se fò fòk nou konn sa tou pa gen moun kap vin rantre an ayiti la kap vin rantre lakay ou pou vin ede w san ke w menm w pa ba l yon bagay Paske tout moun gen yon garanti. Tout moun ap chèche yon bagay. Ou wè yon fi, ou renmen fi an, ou gen yon enterè nan fi an. Fi an wè w li gen yon enterè nan ou. Ok, pa gen manti. 2023, chak moun ap chèche yon bagay. Chak moun ap chèche yon bagay. Petèt ke sa, petèt ke l gen ta pa nan enterè nou non. Men, verite an se si e sèten moun sa yo lè y ap vini, yo p ap vin pou pou granmesi. Yo gen yon, yo gen yon enterè kèlkonk. Gen bagay ke nou pa konnen, gen bagay ki pap di. Men se su e sèten, pandan nap pale de sa, m wè gen moun ki ap ekri nou, gen moun ki ta vle, ki ta vle ke pou nou fè kè yo kontan, pou nou ta di yo ke se Ariel yap vin pran, men nou pa gen enfo sa medam mesye. Nou pa ka di w bagay ke nou pa genyen. Anderson, moun yo ta vle pou nou ta di yo ke se Ariel avyon an vin pran, men se pa vre. Se pa, nou pa gen enfo sa. Si yo ta vin. Konbyen bal nou konn al goumen a konbyen bal nou pral fè operasyon wap sezi sim diw byen ke minis ki te sou prive a premye minis lan kòmanl te konn ap trete polisye sim diw lè yo te fin arete Guy Philippe misye te santil pat an sekirite tèlman li te mande baz simo yon bakòp yo te voye yon bakòp bali devan lakay li a men tretmanl te ban nou lè nou rive yo mete nou devan kay misye a. Epi pa gen kote paske se mi ki moute pa gen kote Selman se moto kap pase devan nou Soley pa gen pye bwa pa gen ayen nou kanpe la devan baryeka misye a Soley pa gen kote pou nou pipi pa gen kote pou nou twalet pa gen kote pou nou fè anyen ditou menm pou nou manje Nou pa janm jwenn yon moun vin pale ansanm avè nou ISPN pase yo wè nou yo pa di nou anyen paske zafè mouton pa zafè kabrit. epi nou fè tout tan la maron manch long nan menm polisye k avèm nan aron manch long nan menl epi nou gen manje lan men nou men nou pa gen kote poun manje epi gen yon vwazinaj ki pase ki wè nou fè pli ke 6 èd tan kanpe lan solèy la epi dam nan rele nou l di nou vini si se minis sa nap tann ki pou vin retire nou la nou pap sòti non kote nou ye a nap rete la wi li di vin chita lakay la dam nan mete nou anba galri lakay li a nou fè pli ke 2 mwa anba galri lakay dam nan. Le swa, lè pou nou bay sekirite zòn nan, dam nan di nou, pitit mwen gen yon machin, al chita lan machin nan. Nou chita lan ti machin nan deyò a kay dam nan. Pa janm gen yon moun ki mande nou, kòman nou fonksyone deyò a. Lè nou alète baz, baz di nou aranje nou. Tandiske nou pa ka twalèt, nou pa ka pipi, nou pa ka manje, motosiklèt ap pase, menm yon moun ki ta avèk yon ti zam dlo annik fè, pouw! li tire nou devan paske nou pa an sekirite menm atè a tandiske premye minis sa se li menm ki chèf nou premye chèf nou premye chèf nou se li menm men tretman lap ban nou yo pa konn afè nou tandiske ou vle polisye sa yo al mouri tandiske pitit yo pa konn kisa pitit yo ap devni. Zanmi ki prive m ki mande m si m gen pwoblèm avèk Mateli. M pa t ap janm ka gen pwoblèm avèk ex prezidan an. Men m vle fè w konnen ki mal nèg sa yo fè nou. Mwen fè omwen dezan ap travay devan ka Mateli, Peguivil. Menm yon twalèt mobil mwen pa ka jwenn pou m pipi. Se lan sachè m ap pipi. Se lan sachè m ap twalèt. Al mande ansyen Idmo. premye pwomosyon Boy, Simo, nou te konn travay ansanm devan ka Mateli lan riyèl la yo te lage nou lan lari a. Al gade lan mizik Kenny fè avèk ti Yanni Mateli a, wap wè yon gwo machin TEM, Se pou simolye. Machin sa wap wè gen polisye ki kanpe devanl pandan nèg yo ap fè video a. Se la nou te ye. Vye machin sa pa bon. Li imobil. Ou ka wè nèg yo ka fè video ansanm avèl. So nou pase tout tan nou la. Mwen pase o mwen 2 zan ap travay la mpa janm jwenn kote poum twalèt. Se lan sachè map twalèt al lagel. dèyè yon kay mezon roz mateli te gen li te met sekirite ladan depi sekirite yo pa la nou pa ka twalèt ni simo ni boy ni idmo nou pa janm jwenn kote poun twalèt tandiske nèg sa yo gen lajan pou yo bay gang nèg sa yo ap bay 80 mil 50 mil se prezans nou bay sa yo konn ap fèt tandiske nou menm nap travay di nou tout lan lari a. Nap travay, nap pase jounen, nap fè 12 zèd tan, 13 zèd tan sou pòs devan ka Mateli, devan ka yon prezidan, menm kote n pa ka jwenn pou n pipi, menm kote n pa ka jwenn pou n twalèt. Nèg sa yo, ou pral di pou m renmen yo? Nèg yo imilye jenès la. Tandiske, mwen te lan katriyèm ane fakilte de dwa, syans ekonomi, mwen kite l. poum rantre nan lapolis poum al sèvi peyim lèm rive se tretman sa yo nèg yo ap ban mwen se tretman sa yo m jwenn DG pnh la pase li wè nou atè a tout wo eta majò lapolis la ap vin devan ka mateli ap vin ka mateli yo wè nou atè a yo wè nou pa gen kote poun twalèt kote poun pipi antanke polisye nap sèvi peyi nou devan ka yon prezidan nap bay sekirite nou pa ka jwenn kote poun twalèt nou pa ka jwenn kote poun pipi nèg sa yo pral di poum renmen yo. Kòman m pral fè renmen yo? Direktè lapolis la wè, minis jistis wè, premye minis ap wè, prezidan wè, premye dam wè, pitit prezidan yo ap wè kòman yo imilye nou atè a, nou pa ka twalèt, nou pa ka pipi, tandiske n ap bay sekirite nou, mete vi nou an je pou nèg yo. Yo pito bay gang zam, gang lajan pou vin tiye nou ankò, tandiske se nou menm ki dèyè yo ankò. Jounen jodi a se konsa. Se konsa tout polisye yo ap tonbe. Tout polisye yo ap mouri. Youn pa ka di anyen paske yo konnen ki sa yo fè. Se devan nou wi lè n nan palman 80 mil, 50 mil y ap bay bandi.